Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou se 9 me 2023 jodi a se mardi mardi 9 me 2023 eemm nou vini avèk yon ti emisyon trè trè trè koul pou ou e nou swete wap pase yon bon moman an konpanyi chè nou renmen anpil lan ki ap ba ou enfòmasyon 24 è sur 24 7 jou sur 7 ti grip la kontinye ap maltrete nou enben w konnen gon chalè la atè a mezanmi map mande m. Ki sa k pwovoke chalè sa? Paske, enben, gen anpil tèt chaje avèk chalè sila. Moun pa dòmi anndan kay ankò. Moun dòmi deyò kay. Ale, nou prale nan Savyen. Sa a m ta kapab di se dife ki nan kan dyab la paske genyen de videyo de 37 segond. Chak videyo sa yo dire 37 segond. Tande byen. Videyo sa a pase Savyen. Se konsa enfòmasyon an tonbe. Misye se yon gang nan baz Savyen. Gwo nèg ki se youn nan sòlda Savyen an tou fè misye al touye yon moun pou granmèsi. Selon sa k ap di nan videyo a. E misye al fè aksyon an se an absans Luckson ki se chèf baz Savyen an. Ebyen menm gang sa yo pran misye. yo koupe tèt li. Se kan menm dife nan kan dyab la wi. Wi, dife nan kan dyab la. Kèlken a fè kèlke choz, sa fè la yn de laktyalite, e pwi, rès manm gang nan, yo pran misye, yo koupe tèt li. Tande 2 sekans, e pwi apre n ap vini. Pale nou, kiyès ki di w tchwe nèg la, rasta? Gwo nèg. Kisa gwo nèg ye? Se konsa bagay yo ye o nivo di departeman de l'Artibonite kote ebyen nèg yo repran sèvis lè yo pa jwenn moun pou yo manje ebyen yo manje pwòp tèt yo. Son jwèt skòpyon nap swiv la o nivo de se departeman. Lanmò san jou on tiktok atravè yon nouvèl videyo dizan tou senpleman ki lete a Dubai donk li retounen nan peyi an. Li sot achte bagay Dubai. Moun yo met tann li. Sèl sa n swete, lanmò son jou, lapolis on ti jan parèt pasiv. Paske si lapolis pa t parèt pasiv, ou pa t ap gen tan ak chans pou w ap poste videyo sou videyo konsa. Donk, ap pran tiktok la pou ou la a, fè sipèsta. Paske nou konnen nèg sa yo menm yo pa jwe. Se nan je pèp gen anpil nèg la a ki kwè nan rezo sosyo. Pa egzanp, lè w pran Izo, ou pran To Lanmò San Jou a, ou pran Manno tanzantan k ap fè live li menm. Kiyès ankò? Bon, m pa wè non la. Nan anlè a nan Gran Ravin gen de twa nèg la ki, de twa sòlda ki yo menm konn nan live. Donk, Lanmò San Jou ban m di w yon bagay frè m. Lapolis. Gon lè l ap rive, se li k ap gen kontwòl sitiyasyon an. Gon lè k ap rive w ap anvi pale sou TikTok, ou p ap ka pale sou TikTok paske ou pral gen aktivite nan men w. Ann vanse avèk enfòmasyon ki konsène lapolis. Seyans odisyon 2 trafikan zam nan dcpj apreande resamman nan Jakmèl poutèt yo te jwenn nan men yo yon fizi daso mak ak seri falsifye respektivman. Mesye sa yo gen 32 ak 37 tan. te antreprann relasyon avèk bandi notwa Bougòy, chèf yon gang ki ap opere nan Gran Ravin ki nan departeman Lwès. Yo te gen abitid itilize zòn simityè Pòtoprens pou kapab efektye aktivite ak livrezon zam avèk akolit yo. N ap note nan kad odisyon yo, Réus Chrisnel li menm tou avwe ke fizi sa te konfye pa yon dominiken manm rezo trafikan sila. Kounya yo te vini, yo te vin vann machandiz nan nan pòt la. Kounya yo te vin di moun sa ki te gon bagay lap banm. Lap banm vann pou li. Nan men yo pat yo pat yo pat yo potko dim kisa non. Men se annapre lèl vin tounen, li vin avèl nan menm li gen mèt mwen li. Kounya li dim mèt lan ansanm avèl nan menm se lèm rive bò lakay mwen ansanm avèl etan lakay mwen avèl nan menm lèm ouvè. Paske ou konnen depi n fin pran sou do tout bagay ap ok mafya. Depi n fin pran sou do tout bagay ap ok men sa k genyen menm granmoun. Sa k genyen ou konnen men n tande louk. Nou bezwen kwazalouk sa avan jè n rele l nou di l n ap tann li ka micho pou n fè fas kare. Nèg lakoup la nou poko jwenn li ou konnen. Nou bezwen jere zòn sa yo. Pola koup la la tonnè boulem nou mande chèf la pou n ale li pa dakò li di li di moun nou pral tiye twòp mafya li di moun nou pral tiye twòp mafya tèlman n deja la koup la la nou menm. Ok sa se nèg ki te al mete dife nan zoranje nèg sa yo gen pou yo pran sodo apre sa yo gon lòt kote yo pral pran paske wap tande nan voice lan yo gen pou yo pran sodo avan. Banm pale. Eeh Bogi ou dèyè sa kap fèt la. Jeff ou dèyè sa kap fèt la. Tande byen mesye. Ou wè dosye Sodo sa si nou pa kitel nap trennen ladann. Paske ou wè moun nal atake la, nal atake vyèj mirak. Ou tande sam di nou an? Nal atake vyèj mirak. Talè banm di nou bagay. Kanaran pa ase pou nou? Titanyen pa ase pou nou? Kòmsi nou bezwen. al anmède moun anlè a la a kòmsi nou bezwen al anmède yo kòmsi t pou n al pran tèritwa pou n al fè rara ebyen ban m di nou yon bagay nou mèt al atake moun sodo epi sa nou jwenn se pa nou mwen menm yon lòt fwa m ap mande bogi jeff kòman lòt ti piti a rele ankò loudi. Mesye poze may nou, poze may nou. M konn wè Jeff ap voye yon seri de voice, m konn ap gade yon seri de mesaj li konn ap voye, se de mesaj ki gen pwofondè ladan yo. Men lòske w al vèse w nan negativite a tou, fòk ou konprann ke sa w ap fè a li pa bon paske ou ta toujou swete ap bay ti mesaj pou montre ke w se moralist malgre w ap touye moun. Men la a mesye, pwojè Sodo a. Bliye l tande. Nou mèt bliye l nan kalandriye nou. N ap kite w avèk temwanyaj dam sila a. Zafè kidnaping nan retounen. Zafè plenyen an li retounen tou paske nou konnen lè yo kidnape malere yo ebyen yo pa gon pyas pou yo bay. Ann tande temwanyaj sila. Maten an mwen vini la a, se pou yon inik pitit gason mwen genyen. E mwen gen twa timoun mwen leve yo pa lafwa. paske papa yo kite yo depi piti la menm ga pitit mwen an te gen 10 ans lè papa l kite l se bon moun ki ede m e li at aprann elektrisite batiman li fè ti djòb li pa gen li pa gen anplwa li marye li genyen 2 zan maryaj li gen yon pitit ki gen 1 an li te lakay li li resevwa yon apèl yon moun ki rele l pou l fè yon travay pou li Pafwa e konsa yo konn rele l lè yo wè yon bagay li fè yo ka rele l pou vin fon travay. Kounye a e moun nan te rele l li pran randevou avè l li li ale kòmsi pou l al fè travay la pou li. Men lè lè a rive li pran yon randevou bò Kindòm Otèl sou wout Taba. Sa se te jedi ki 20 e avril. E rezon m pa t vini m pa t vini m pafwa gen moun yo. kidnape lèw ale lan medya bagay la konn vin pi agrave yo te li te ale jedi nou pa wèl vandredi maten lè nap fè plan pou nou sòti pou nou al gade kote nou jwenn li yo voye yon video kotel mare de menl mare de pyel mare figil tepe Epi yo ekri anba videyo a pou nou bay 200 mil dola ameriken. Mezanmi m pa pwosede men m san gou. Li fè elektrisite batiman an men li pa gen yon li pa gen yon anplwa. Non lè l jwenn yon ti djòb. Wi lè l jwenn yon ti djòb. Sèl li menm. Mwen gen 3 pitit. Lè papa yo kite l li te gen dizan, pi piti a te gen 7 mwa. Ok lòt 2 timoun yo se ti fi yo ye? Wi. Kounye a mwen lè m jwenn videyo a. Yo ekri anba l, Kounye a yo di nou konsa, Nan kat jou pou nou bay 200 mil dola ameriken. Epi, n ap tann kat jou, apre kat jou, yo rele nou, yo di e pou nou bay, n ap bay 100 mil dola ameriken. Men yo pa aksepte w pale, yo pa tande w, depi yo fin di w yon bagay, yo tou fèmen. Kounye a la, mezanmi, a no jou, jodi a fè 20 jou, M pa janm tande pitit la. Chak lè yo rele m mande pou yo fè m fon ti pale avè l. Yo pa janm fè m pale avè l. Mezanmi, s on grenn sèl avèk on vè dlo k kenbe m. M pa dòmi. Mezanmi, m pa gon goud. Si yo te fè m tande pitit la, m ta gon espwa. M pa janm tande l. Madanm ni, ou konn kòman madanm nan ye, se li k te kòmanse pale avèk moun yo. Konnya a, chak fwa li tande on telefòn sone, li endispoze. Li pèdi konesans. Kounye a se lopital n ap monte desann avè l. Li gen yon bebe ennan. Dezyèm pitit fi m nan te fè yon timoun, li kite l ban mwen. Se li menm k ap ede m avè l. M pa gen pèsonn. Yo mande m ranson. Mwen gen moun. Lè yo te di pou m bay san mil dola, m di mezanmi m p ap genyen non. M pa posede lajan sa yo. M pa konnen yo. M pa gen moun menm ki konn voye menm ven dola ban mwen. M pa konn lajan sa yo. Yo di, M di konsa, si m, si m ap, si pou m jwenn yon bagay, m ap mande, m pral fè, m pral fè kèt, men se goud m ap ka jwenn, pase m p ap ka jwenn, pitit la chè pou mwen, kenbe l pou mwen, kounye a la, mwen fè maraton, moun ki konnen m nan zòn nan, bon fanmi, yo kole pyese, yo ban m, sa m jwenn, gen m fè, m pran eskont m met sou li pou m bay, on, on, on. On kòb mwen fin bay li. Yo pa janm fè m tande pitit la yon jou. M pa janm tande vwa l. Chak lè m mande pou yo fè m pale avè l, yo toujou kontinye ap rele m. Kounye a yo di pou m bay 500 mil dola ameriken toujou, mezanmi. Kòman pou bay 500 mil dola ameriken? Ankò apre sa m bay la. Konbyen ou bay deja? Mwen bay anviwon 100. Mesye bandi oubyen ravisè oubyen nenpòt jan nou vle renmen nou rele yo rele nou donk nou tande kri manman sa ki li menm ap soufri de pratikman 20 jou vant li mare la li pa ka jwenn pitit li m espere ke yap tande epi ya antre nan pitye pou ou madanm se sa n ka di w malerezman pase peyi a se yo ki chèf se yo kap kòmande ok madam wi selman sa map di yo. Silvouplè mnse m gen menm koulè avè nou mesye kòm son fi ki te bay pitit mwen randevou m gen menm koulè avè nou m gen menm san avè nou m pa gen lajan silvouplè si nou ka lage pitit la pou mwen li chè pou mwen e li k tout mwen depi 10 ans se li k mari m se li k fanmi m li k tout bagay pou mwen m ta mande pou yo fè m gras pou yo ta lagel pou mwen. Bwa souf mwen m santi souf mwen ap koupe menm dlo m paka bwè mezanmi fèm gras nou m konnen nou tande radyo karayib silvouplè fèm gras lagel pou mwen bondye a beni nou mèsi. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pouw nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.